Degen pou m ta fou pou ou. Kòman w aprann lanmò? Kòman w aprann lanmò Jean Denis? Kòman w ap viv sa? Lè m viv lanmò Jean Denis se yon bagay ki esplikab ke e pa dan m al nan jènjedi mwen kite l lakay mwen. Kounye a m tou rete nan jèn nan aprèmidi l rele m a katrè dan laprèmidi li di manmi kote w ye la? M di a m pa konn sot nan jèn nan non m ap vini. Li di konsa, M bay bouyi bannann pou ou wi. M di, Non, pako bay bouyi l non. Lè m vini l ap twò di m pa p ka manje l. Li di kwa, Hein? M di, Ou mete dan ou pa vle? Li di, A, m fè blag, m pa p mete dan. Li di, Anben, m pa p misye Mario ankò non si w wè sa. Kounye a, lè l di sa, m tonbe ri. Kounye a, lè m vin kite jèn nan, m vini m rive ka yon zanmi m. Kounye a, te gen yon sè l ki malad, li mande pou m fè yon vèy de nuit avèk li. Kounye a, m rete m ap fè vèy de nuit avè l. tounen rele m ankò. M di konsa, m rete wi, demen maten m a vini. Li di, men, si w rete vre, pase m moun kote w ye yo. M pase l moun yo. Li pale avè yo. Epi apre sa, m di l m ap vini demen maten. Sa pase nan jedi. Vandredi maten, pandan m ap vini, m gen yon frè bò lakay mwen, yo ba l non pastè. Li di, Manmi, kote w te ye la? M di, M te nan Vèdye Nwi wi, m pa t la non depi yè m te yo. Li di, Kot Jan Deni menm? M di, Jan Deni? M kite l lakay mwen wi. Li di, Jan Deni, si Jan Deni la? M di, Wi, Jan Deni la. Li di, Depi kilè w pa la Jan Deni? M di, M pa la Jan Deni apre bò katrè edmi, m pa la Jan Deni. Li di, Enben manmi, si m te ou menm m pa t rantre. M di, O! Jan Deni mouri? Konsa m di. Yon sèl di m di. Si Jean Denis mouri a, m pa konn si m anlè, m pa konn si m atè, m pa konn lè m rive lakay mwen, m pa konn anyen. Yon sèl bagay, pitit gason m sa a m pèdi a, bò dwat mwen li ye, mesye marye l. Papa l mouri, l kite yo kat nan men m. M viv avè yo, m vann dlo glase, m vann bagay nan po frizè, m vann bonbon, m vann pen, m pa konn sa m, ki komès m pa dwe fè, m vann chabon pou edikasyon pitit mwen yo. D'ailleurs, nous savons pertinemment qu'il n'était pas violent. Et Joseph Jean-Denis s'impliquait activement avec nous dans les différentes manifestations, dans les différentes marches, dans les différentes sit en vue de contribuer al ameliorasyon de kondisyon de l'eksistans du pepl haisyen. E manifestasyon an te mèt Petyonvil, misye la. Li te mèt anba lavil, li la. Li te mèt Dèlma, li la. Sèl sa l te konn toujou ap di, aba vyolans, aba ensekirite, aba kidnapin, aba dezòd. Misye pa t vyolan ditou. Dayè se pa yon nèg ki te konn itilize zam. E m raple m gen yon fwa. Yo te pwosede enjisteman a larestasyon 2 etidyan. Yo te kondui yo imedyatman lan Penitansye Nasyonal. Nou te rapousuiv moun yo tou pou nou te al egzije liberasyon etidyan sa yo. An mwens de 5 minit, lè nou rive devan Penitansye Nasyonal la, kiyès mwen wè bò kote m? Se Jan Deni. Jan Deni di m, Mèt Mezonèv, ou konnen m pa ta ka pa la pou m vin bay sipò m. pou m vin bay asistans mwen lan kad batay sa pou la konstriksyon de leta de dwa an Ayiti. E mwen menm lè m resevwa nouvèl ke yo asasine Jean Denis, sa fè m mal anpil. Men malerezman nou lan yon peyi kote pratikman otorite judisyeryo, otorite polisyeryo, son pa kèt jol bokye, son pa kèt radote, son pa kèt demagopo, et qui sont là seulement pour adoter, pour faire de la démagogie. D'ailleurs, il faut nous bien penser déjà, dans le cadre de cet assassinat, on devrait commencer par appeler des suspects. Bon, ou konnen ke e pa le fèt ke pa gen jistis nan peyi a, se kidnapin, se ensekirite, se gangsterizasyon peyi a, je dwa pran de prekosyon. Mwen panse nou tout konn sa map di a la. Men si non Maisonneuve ta site kòm etan yon moun ki te ka enplike dan lasasina de Jean Denis, fòk dcpj ta rele m. Si, padon? Bon, m pap di ke, non men, atansyon. les parents, la mère de Jean Denis, les proches de Jean Denis, ils sont près à témoigner, à parler par devant la justice, par devant la dcpj. Mwen wè dcpj avèk la justice, parquet, yo tout ret la yo pa prete anyen. Se sa k fè tou mwen menm tou m oblije pran prekosyon. Donk m ap di Jean Denis Joseph bon traverse. Map dil ke il sera bien reçu puisque se sèvis kel te konn rann a peyi a. Dayè wap dakò avèm pou lan sitiyasyon kote ni a la jounen jodi a la lan peyi a la nou pata ka rèste bouch be, tout moun pata ka fèmen dyòl yo pou nap kite kidnapin nan ap vanse sou nou konsa, pou nap kite ensekirite ap vanse sou nou konsa, pou nap kite gangsterizasyon ap vanse sou nou konsa. M panse travay misye te konn fè a se te yon travay patriyotik, wè, se te yon travay bon sitwayen e nou menm nou p ap abandone batay la, n ap di tout pwòch li, tout frè l, tout e pa tout frè l podyab. Se te fis inik manman l, ou wè manman sot pale a la se sèl grenn pitit sa ke manman te genyen. N ap di l bon travèse, kouraj, nou menm tou nou p ap abandone batay la. N ap kontinye fonse. Nou envite tout lòt militan yo pou yo rapousuiv, pou yo pa lese yo enpresyone pa gang, pa vagabon, pa delenkan lan peyi a. E ke ke batay la rapousuiv. E sa m te gen pou m di. Mèsi. De nou. Se sa k eksplike prezans mwen la. On militan ki goumen anpil. On militan ki bay tout vi l nan batay la. E tout moun wè nan de kondisyon malonèt ke l tonbe. Men y a une autre chose importante, m vini la jodi a pou Jean Denis, m vin la pou tout militan tou ki tonbe anba batay, nan batay la. Tout moun ki blese, tout moun ki pran bal, tout moun ki mouri, tout moun ki sou kabann lopital. Ils sont nombreux moun ki mouri nan batay la. Men je suis venu également pou lanse un message à Ariel Henry. Pou m di vagabon sa a. Pou m di sanzave sa a. Pou m di asasen sa a. Li mèt fè sa l vle, l ap kite tèt Leta. E pou lanse yon otre mesaj egalman a nèg ki panse ke yo ka al negosye ak Ariel Henry sou pretèks y ap fè akò, akòkò, akò, dezakò, akò ban m ti pòs, akò ban m djòb, akò mete m minis, epi y ap rele l istorik. Pèp la nou sèl batay soulèvman jeneral pou l chanje leta sa. Nou pap kosyone okenn nèg sou san Jan Deni, sou san moun Site Solèy, sou san moun Lasalin, sou san moun Bèlè ki pral negosye ak Ariel. Ariel se du pase. E nou di Ariel, nap voye mesaj sa ba li, I mèt antre nan vant a manman i pèp la pa ta ap pran l. Ariel mèt al sere kote l vle Pèp la ap pran l. Paske nou di nou pa nan akò, nou pa nan gouvèneman, nou pa nan anyen ak Ariel, nou nan depa Ariel, eradikasyon sistèm sa, eradikasyon phtk pou retounen a ce que l'on a toujours dit, une transition de rupture, une conférence nationale et un changement de système. Sèl sa kap ban nou solisyon an. Soulèvman jeneral, pote boure, Kraze leta sa, kraze sistèm sa. Apre 2 mwa pa gen rezidan non men sou lè lide yo. Non sèlman sa na ryen avwa avèk la konstitisyon, i sifi de vwa latik 175 de la konstitisyon. Men m pral di w yon bagay, Ariel son esklav, Ariel son mwens ke ryen, Ariel son anyen ditou, yon ti vagabon ki gen yon sèl misyon, fè eleksyon pou fè blan plezi. e nou di Ariel eleksyon sa lap brèl eleksyon sa lap fèl pou li sèlman ak madan lalim Ariel se esklav madan lalim lè el mete prezidan kou de kasasyon se poul wè kòman la vin twoke yon eleksyon seleksyon malatchong nan gòjèt pèp ayisyen nou di Ariel nou pa nan Ariel e nap di. Piga ou panse yo pral retire Ariel pou yo ranplasel pa panel ni pa kokokyèl. Nou pa nan yonn. Nou nan soulèvman jeneral pou pèp la kraze leta sa a pou nou mete yon lòt leta de sèvis ki pap vin asasine Jean Denis, ki pap vin asasine moun Bèlè, ki pap asasine moun Lasalin, ki pap asasine jounalis. Yon panse spesyal pou lè jounalis ki tonbe anpil. M sonje Des. M sonje Robinson. Romelson. Gwo speed Le journaliste de mirbalais Nehemi Trop journaliste mouri Trop journaliste blese Trop journaliste agrese Nou vle yon eta de dwa Ki respekte journaliste yo E nap di batay la son batay Kap kontinye joukaske Nou deboulone Nou retire Ariel Henry Mèsi pou yon kenn moun pa fè. L'erreur à savoir que il y a eu deux mois de mobilisation, ça n'a rien donné. C'est pas vrai! Ça a donné des résultats énormes. Ki résultat l bay? Li bay résultat que peuple la pa nan Ariel, peuple la pa nan phtk, peuple la pa nan les jovenelistes, peuple la pa nan système sa et peuple la ap batay. Et mesye m pral di nou, batay pou yon lot peyi se pa yon bagay ki fasil. Il faut prendre du temps. Se yon bagay ki ardu e ki difisil. Nou travèse premye etap sa, nou montre Ariel pèp la pa ladan l. Nou pral travèse dezyèm etap la k ap dechouke Ariel, k ap dechouke tout moun k ap kenbe Ariel e k ap dechouke sistèm peze souse sa. Ou mèt rete tann, se yon batay k ap kontinye e ki gen plizyè faz. Doktè Gilles, Doktè Gilles. J'ai une position claire sur cette affaire. Ma position c'est que depi yon Ayisyen viktim, Dans sa dignité mwen menm sa fèm mal depi son ayisyen tou kòm jè yn pansé spesyal pou ayisyen kap viktim sendomeng la ayisyen kap viktim an turki kèm ap rache tou kòm lè yon ayisyen yo fèl yon bagay ki frapel nan dignité l pa dakò sepandan jè apresye le kouraj de sè de zòm ki chwazi la vwa de la jistis. Kòm nèg yo di yo pral nan lajistis pou eklèsi pozisyon yo, mwen kòm yon nèg ki kwè anpil nan lajistis paske la défaite du droit est provisoire, menm si nou pa gen jistis nan peyi an, mwen kwè ke chemen ke yo anprunte an pou yo jwenn jistis lan, m ap tann rezilta chemen an e m swete ke chemen sa li ba yo rezilta pou tout pèp la wè yo klè, yo klè kou klè wòz. An nou tann jistis lan pwononse l.